Zanmi fanatik TV lakay Haïti-point-com yo, ankò yn fwa nou antre lakay ou avèk yon nouvèl videyo, nap kontinye enfòmew sou sa kap pase nan peyi Dayiti. Bon, jodia la son jounen tèt chaje, E son jounen ki pote anpil tristès pa rapò ak sa kap pase nan peyi a men grenn bagay ki panike moun plis enben se lanmò sexy komedyen, piblisist, e atis tou sa ebyen medam e mesye nap diw ke enben jodia la bagay yo dejenere paske pèsòn pat atann ak lanmò sexy. Menm si aprè TT ak Morvan te fin nan denonse misye nan kesyon gang, men pèsonn pa ta pa ta tann ke se konsa enben Atis Sexy li menm tap pase. Ann ale. Bon, lòt nouvèl nou pote pou ou ki e do ki make aktyalite a se yon kantite bato Kanadyen ki yo menm anvayi tèritwa Ayisyen an. Enben bato sa yo chaje ak militè Kanadyen. Bon, ki sa yo vin fè? Eske yo vin ede Ayiti nan kesyon ensekirite a? Oubyen se afè pa yo vin regle? Se kesyon anpil moun ap poze. Menm nou menm nou pa gen repons sa medam e mesye ebyen nou pral envite w gen detay Louko Désir tou pale sou lanmò sexy ebyen kote misye endekse Morvan ak TT e se 2 nèg ki te vini ak dosye sexy nan gang li sesi l sela men jodia sexy asasine anpil moun lonje dwèt men longè sou Morvan ak TT kòm kwa k ta responsab asasina atis komedyen sexy nou pral envite w Gen tout detay nan video sa medam se mesye paske enben louko la pral pale ak nèg yo louko pral fè gwo deklarasyon tou e nan solino nap diw bagay yo pa dous menm nan dèlma site solèy se gorèl kay makorèl gè a ap kontinye jenèv jepèp bagay yo dejenere nou pral envite w gen tout detay nan video sa rete konekte sou video a jiskaske l fini e bòn ekout tout moun nan bon vandredi nap tounen. Aktyalite ankò yn fwa ki mouvmante atmosfè la ki pi. Pli ke jamè mouvmante an Ayiti, ebyen aktivite gang yo, afwontman, ebyen prèske ka pou m pa di 90 pou 100 ebyen zòn anndan Pòtoprens lan la ebyen bandi pran yo, moun ap kouri pasi pala, kout bal, Mesye Izo anvayi Solino, anvayi Dèlma 24, anvayi Nazon, ebyen se nan atmosfè sa nan moman ke n ap pale la ebyen Pòtoprens li menm l ap evolye. Plizyè plizyè lòt kote ankò bandi ap tire e nou wè kidnapin nan ki ap kontinye ebyen kote ke 3 manb yon sèl fanmi arive kidnape ebyen yè yè jedi 2 mas la. Voilà, an nou avanse Anderson avèk aktyalite an, evidaman nou gen anpil anpil aktyalite men nou pap ret twò lontan kanmenm, men lesansyèl se si e sèten fòk gen de aksyon k poze, fòk nou menm ki nan dyaspora, fòk nou menm k an Ayiti nou leve pye nou paske bagay yo grav. Wi alo Anderson. Wi nou ka kontinye Jimmy, nou kapab di Alò, n ap kontinye an atandan ke nou retwouve Anderson. Epi wè la nan kad dosye, nan kad, nan kad dosye peyi Kanada, Jimmy, nou wè ke pwomès ki te fèt pa jisteman le gouvèneman kanadyen depi semèn dènyè, enben jod, an di yè, yè jedi 2 mas 2023 a, enben genyen plizyè, plizyè bato de lame kanadyèn ki jisteman rive sou nan rad Pòtoprens lan. Alò nou pale de le Canada ki te deja pwomès, ki te deja fè pwomès la, men kote ke yè, yè jedi a, men genyen jisteman bato ki debake la, deja nan moman n ap pale la, yo okipe lanmè nou, pou vin fè ki sa? Nou pa konnen, eske bandi yo menm se sou lanmè a yo ye, men se pa, se pa sa, alòske bandi kontinye ap, ap toke kout zam, ap toke kòn yo, alòske Canada li menm li pran direksyon lanmè pou li, byenke nou sonje. Fwa vwayè di yo te pran direksyon yo te pran direksyon espas ayeryèn nou yo, ebyen kounye a la se sou lanmè a yo ye, èske se peche y ap peche pwason oubyen se resous nou y ap eseye pwize anba lanmè a, vin se mete kontwòl anba lanmè a nou pa konnen men lesansyèl ebyen choz pwomiz choz fèt gen bato de marin wayal jisteman kanadyen ki debake la pou kapab vin efektye kontwòl jan ke yo te di l la. atravè peyi Dayiti Anderson. Bon e Leonel nap avanse avèk enfòmasyon sa kote nou wè bato e kanadyen yo ki ta depeche nan dlo e teritoryal ayisyèn nan pa gouvèneman e Trudeau a NCSM e glas mon e monk e ton e ta deja e rive nan rejyon an anons ki ta fèt pa Anita Anand e depite Oak Ville lan epi minis defans nasyonal lan kote dapre otorite nan peyi Kanada yo bato sa yo vini nan lide pou kapab efektwe patwouy nan lanmè pou n pa di alantou dlo Dayiti yo kap pèmèt yon pi bon konesans sou sitiyasyon Maritim epi e soutni efò ki nan lide pou kapab etabli mete sekirite anndan peyi Dayiti, se konsa e minis kanadyen nan e li menm ta pale sitou avèk arive e bato sa yo nan dlo peyi Dayiti. Antouka, bon, Alors, se, fòk nou... se, wi, antouka, se etranj, medam, mesye, se etranj. Batay la ap fèt atè, moun ap viktim, moun ap mouri, pandansetan nou wè ke se plizyè bato ki debake la, e, fò n poze tèt nou kesyon, se se di nenpòte kwa, seryezman. Nou dakò, wi, mesye Izo yo, mesye sa yo fè kidnaping sou dlo tou, fò nou bay verite an, yo fè l vrèman, men, Eske se pa meyè moman pou Kanada ta kòmsi debake ope avèk seri de bon cha blende, n ap pale vrè cha blende yo pou atake, rantre nan vilaj de Dye, fè sa yo gen pou fè an. Men kounye a la, pandan sa sa vle di ke bandi yo pral fè atak yo, yo menm yo pral rete sou bato an kòm obsèvatè? Kisa sa vle di? Paske kesyon sa yo m ap poze la se de kesyon ke gen anpil moun ki gen ki gen dè enkyetid. ki de ki gen des inquiétudes sa vle di ke eske pandan mesye yo nan vilaj de Dieu yo menm apati de bato a yap kapab tire qu'est-ce qui se passe paske pa gen moun ki konprann medam mesye pa gen moun ki konprann sa kap pase la epi la se sûr et certain nou menm nou gen lòt inquiétudes paske la gen moun ki gentan kòmanse ap pale par rapport bato sa yo nou tout nou konn gen lòt enterè an jeu la gen lòt enterè an jeu Men sensèman se du nenpòte kwa e jiska mentnan e jiska mentnan nou pa pral ni two vit ni two ni ni two lan men senpleman nap raple w ke nou gen yon popilasyon kounya la ki nan kouri la nou gen yon popilasyon ki an difikilte kounya la medam mesye donk medam mesye nou menm kòman n konprann sa wi mesye. Bon e depi pou n ap wi Leonel. Wi, nou kapab konsidere, eben jisteman bato sa yo, dapre enfòmasyon ki rive jwenn nou, eben bato sa yo yo vin efektye dè patou e otou e de dlo, otou dè zo Ay, dè zo Ayisyèn e ki pral pèmèt meyè konesans ak sitiyasyon maritim e pou kapab soutni efò ki vize pou kapab etabli e pou kapab mentni e sekirite e nan peyi Dayiti, selon sa jisteman minis. Minis defans Kanadyen li menm li deklare an palan de Anita Anand nan ka nan yon tweet ke li menm li fè e sou kont Twitter li. Donk sitiyasyon an eskel pral chanje? Eske finalman nou kab espere yon chanjman nan kad aso bandi yo? Eske finalman nou kab di pwoblèm yo pral rezoud? Men nou menm bò kote pa nou nou pap nayif paske nou konnen ya kelke semèn de sela pou m pa di mwa dènye mwa fevriye dènye, ebyen te genyen yon avyon ki tap sivole plizyè espas ayeryèn nan katye popilè yo e jiska kòmkwa yo tap efektye kontwòl, kòmkwa yo tap eseye redui aksyon, ekzaksyon bandi yo, men jiska prezan, ebyen pa gen okenn rezilta pozitif, okontrè bandi yo ap pran plis teritwa, yo vin pli pwisan, ebyen menm kounya la parèyman, gen 2 bato la ki debake e soudènman e sou e lè zo ayisyèn kote ke sur les eaux haïtiennes dizon kote ke yo vin fè konnen yo vin efektye kontwòl yo vin pran kontwòl lanmè a pou kapab efektye donk kisa kap fèt kisa n ka espere jiskaprezan nou pa kab di anyen nou pa kab espere twòp paske de lotre kote fòk nou fòk nou di l Nan plizyè rekwen nan kapital la, se bandi k ap echanje kout bal e nou wè la resamman ebyen kote ke ebyen komisè komisè prensipal polis. Maten deba, jodi a nou kontan avèk ou pou emisyon vwala, jodi a n ap fè tout sa n konnen pou n fini egzakteman a inè de lapremidi paske nou gen yon kesyon de kabiran ke n ap eseye jere, bon se ki trèzenpòtan donk nou nan kesyon de rasyoneman Men lap fè nou nap fè tout sa n konnen pou n fini donk a inè de laprè midi e de nouvèl trist de nouvèl trist nouvèl asasina seksi a li fè m mal anpil mwen menm louko dezir ok nouvèl asasina seksi a li fè m mal anpil li fè m mal paske Sa pa gen lontan sexy gon problem lopital epi se Yon moun kel abitye fè piblisite pou li ki voye fè sexy kado 200 dola ameriken sa pa gen lontan sexy konn pase dè jounen antye li pa manje li pa gen kob. Alò se la pou nou wè madam mesye lè m tap di pandan semèn nan dega ke rezo sosyo ka fè dega ke rezo sosyo ka fè malerezman ou gon peyi anfèt ki gen dirijan epi se sou emosyon ke yap reyaji Dega ke rezo sosyo kapab fè. Se douloure, e se grav. E sa m kwè ke tout atis ta dwe pran sa kòm leson. Ok, tout atis ta dwe pran sa kòm leson. M pa pral antre nan detay pou m di, sa m tande nèg t ap di ke Sexy fè pati de baz Izo, baz sesi, baz sela. Men se ansanm de sa yo tou lou ki men ki ban rezilta sa yo di a ki men nan sa yo kontribye a ou ni pou ou lòt. Jiske la ki prèv ki se si bon mwen frè. Eske nou konprann? Se grav wi madam mesye. Se opinyon an sa vle di anpil bagay. Sou bagay grav wi kap pase la patibon nan peyi a la avèk kesyon rezo sosyo. Epi ou gen de dirijan malerezman mwen gen de bagay ke m rezève m pa di isi an paske depi yon sèten tan nou wè ke gen de nèg k ap pale sou rezo sosyo ki pran Louko Désir pou sib la. Mwen n se pa. E sèt yon travay byen presi ke y ap fè pou yon gwoup de moun byen detèmine. M pa janm okipe yo. Sèl bagay Louko Désir mwen fè travay pa m nan. Humm map fè travay pam nan jiskaske m pa kapab ankò. Avèk lè men pwòp egaman lakonsyans trankil. Ok e nou konn poukisa m pa retounen sou dosye Micatin Morvan yè nou konn poukisa? M pa vle kòmsi al alimante yon bagay avèk ti vòlè Monreyal la. Paske an prensip gen de avoka ki vin la ki gen lòt avi kontrè. Èske msye ta mal libere l? Liberasyon s on bagay ki fèt nan fènwa. Non avoka nou sot wè yonn nan yo jòn ki t pale avèl la se yon lòt bagay ke l rakonte nou. Lòt bagay? Ki kontrè pa rapò a sa ke moun yo vle fè konprann se yon konplo se yon ti gwoup pa gen sa. Pa gen bagay sa pyès. Te gen ansanm deleman ki te reyini ki te ka pèmèt ke sa te rive nan pakè a paske te gen refi. te gen refi pou te remèt kòb la, te gen kesyon, paske gen yon pakèt prèv misye vin avèk yo la, chèk la ki pat, ki te enkòrèk, ki te pèmèt ke bank lan pat vle bay, bay la, bay la, e misye montre nou pakèt mesaj whatsapp avèk DG Gouvènman, alò Micatel li menm menm ki pat vle pran apèl aprè. ki li menm di non la rele l aprè e malgre yon ansanm de tan tout avan kanaval la ke misye te bay pou gade eske yo sa te gen yon pakèt pwoblèm se te tout yon pwosesis avan bagay la te rive nan pake wi se te gen yon pakèt yon pakèt yon pakèt pwoblèm avan menm bagay la rive jiske la li gen dwa pa t rive la paske menm avoka a li di m se nou te ta pale avè l la se lè bagay la pran radyo vin konnen ak kiyès yo t annafè yo pa t janm konnen sa. Yo pa t janm konnen si bar la te gen tout bagay sa ladan l. Donk, nou pa bezwen konplike bagay yo nan enterè nou, nan yon bagay. De bagay ki senp, moun yo ap fè de bagay avèk yo, kòmsi pou montre w se atak. Se pa vrèman sa, jan ke. Men nou pa resevwa, jan w di l la, avoka sa yo. Se pa twò enpòtan pou nou. Se pa twò enpòtan. Ok. Gason bon m papa l di m alimante yon bagay bon. Wi. Al resevwa avoka pou l bay vèsyon pa l. Lòt gwoup yo donk yo pral konprann si maten deba kap fè yon bagay. Gèt lide. Se pa enpòtan sa. Antouka e. Jodi a se vandredi 3 mas, malerezman gen de moun ankò ki yon ti jan nostaljik paske depi yo wè vandredi rive se vandredi kote ke depi kounye a la tout moun tap pran lawout tèt wikenn. M vin rann mwen kont ke gen anpil anbasadè ki konnen Ayiti mye ke dèzayisyen e se sa m tap di nou yè la wi. M tap di nou sa avan yè. Si n pa pran ti tan pou n konn peyi a, nou pap renmen peyi a. Gen anpil anbasadè la a, prèske chak semèn yo pran leswen yo vizite peyi a. Y al tout kote pratikman nan peyi a. Yo konn tout peyi a. Se sa fè tou gen ladan yo ki gen kontwòl peyi a. E yo gen yon referans nan chak komin, nan chak kote, nan chak seksyon kominal. Donk ou menm ou te ka fè l tou. Antouka. Ann ale, nou pap rete twòp jodi an. E Ezayi Sèlzanman, kòman ti moto a pase? Haiti Insécurité, Dèlma 24, Nazon Solino pris en otage par des gangs armés, ankò de nouvo deplase. Ok, nou pral eseye fon pale avèk Laskè, li menm ki Solino, egalman donk Browon Larose ki li menm donk nan geto a. Nou nou ap asiste depi pratikman donk 4 jou yon yon kòm nou ka di sa yon Yon spectacle de tir nourri anba la ville la. Grande rivalité. Ok. Grande rivalité entre des gangs epi zam ap tire san kanpe depi pratikman 3 jou donk anba la ville la. E wap gade sou tout video kijan moun ap deplase kite lakay yo. Poutèt bandi, ankò 2 nouvo deplase ki pral oblije donk loje sou dè plas piblik. Ajoute a tout sa ke n te konnen deja. Ajoute a tout sa ke n te konnen deja. Sa k ap pase Solino, sa k ap pase avèk Dèlma 24, sa ki alabaz donk de tout sa ki ap pase. sa ki a la baz de afwontman sa yo e gen de moun ki te kwè ke anfèt se te pou kesyon karikòm pou te kapab bay karikòm yo egzibisyon ok men karikòm kite peyi a ok men jodi a la m pap ba n manti gen anpil moun la a ki oblije ap kite lakay yo ke se swa nan nazon ke se swa nan dèlma 24 ke se swa nan solino e ke se swa. Ke se swa donk nan. Dèlma 24, Kè Solino, Dèlma 2, Kriswa egalman. Kriswa egalman. Brown Laroz kòman ou ye? Byenveni a Maten Deba. Sa sitiyasyon an ye Brown Laroz? E n ap salye w Louko, n ap salye kòdonatè a e n ap salye tout Super Branche Maten Deba. Aktyèlman la Louko m ka di w ke m pa ka di tout ghetto a non, nou rive nan yon sitiyasyon ki vrèman dur. e gen baz gang ame k ap afwonte zòn Solino e nou konnen ke zòn Solino Louko kòman sa te ye malgre tout pwoblèm gen nan peyi a se zòn ki te toujou pi sef. Wi mesye, m pa janm tande gen lòbèy non nan Solino. Bon, jounen jodi a Solino yo vin twouve yo nan sitiyasyon ki ekstrèmman difisil kote bandi anvayi e yè nou t ap gade moun yo ap deplase pa mas. Yap kite Solino, sak pral nan zòn Avni Pop la, e zòn Vodinant yo, ou manke w akeyi yo. Nou ka di w ke goumen kap fèt la a, se baz Bèlè ki atake Solino. Men, e sa fè ke nou menm antanke Paul Guetto, nou pa pral di yon bagay ke nou pa konnen. Donk se baz Bèlè ki atake Solino. Wi, baz Bèlè ki atake Solino. Pou ki rezon? Bon, e rezon an, genlè mesye yo bezwen teritwa Solino a pou yo plas yon chèf. Ah bon? Ok. Yo bezwen teritwa Solino a. Pou yo plas yon chèf. Klas yon chèf. Alò, Bwawon, Bwawon, gon diferans alò m tande, m pa konnen sou ka konfime sa pou nou, yo pale n jodi a de Wo Bèlè e Bad Bèlè. E chak gwoup sa yo se 2 gwoup diferan. Èske w ka konfime sa pou nou? Men, diferans la genyen lè yo pale w de Wo Bèlè e Bad Bèlè. Lè yo pale w de Bad Bèlè, Bad Bèlè se zòn Krache Dife. tou atake Solino yon fason pou l ka etabli baz li, pou l ka gen kontwòl. E pandan l anwo a, li gen kontwòl. Depi Solino li gen kontwòl wo Bèlè, li pi fasil pou l goumen aba Bèlè. Ou konprann? Sa vle di ke atak k ap fèt la la a, se yon atak ke mesye wo Bèlè yo bezwen retwouve yo pou yo pran zòn Solino. Si yo gen kontwòl Solino, lè sa a yo gen plis teritwa pou yo ka goumen. Omwen si yon advèsè ki atake yo, yo konn kòman pou yo ka defann yo. E m ta di w ke lè nou pale de Solino, sa vle di tout antre ladan l pran sou fò, sa vle di ke perimèt sa lè nèg yo pran l, lè yo vin gen yon gwo espas nan men yo. E espas sa lè l vin nan men yo ke ki vin ekstrèmman vin difisil pou moun Dèlma. Sa vle di lè m di w difisil pou moun Dèlma paske imajine ke lè yo kadriye tout perimèt sa yo a nenpòt kèl moman nèg yo vle moute Dèlma yo ka fè sa yo vle epi yo antre nan baz yo ankò. San pwoblèm. E lè n di lè yo atake Solino, lè m di w Solino, ki ti Solino? Solino bat sou rive jis nan zòn bò Kafou Ayewopò. Solino bat tout sou Krispo a. Sa vle di ke andwa sa a lè nèg yo pran l, e lè nèg yo gangsterize l, m ka di w li se yon gwo endikap li ye pou peyi a. E nou rekonèt ke nan peyi a se zòn nou konnen ki te gen plis polisye te Solino. e nou konnen ke jounen jodi a sitiyasyon sa rive nap mande ke polisye solino genlè bat ba genlè mesye yo genlè genlè te plis prepare ke polisye solino yo paske nou menm e nan tout geto nou konnen ki gen nan peyi a se kote ki bay plis polisye ke solino nou gen nèg nan la nou gen nèg wi men te gon lapè nan solino sak pase la finalman bon nou konnen gen de dezòd ki pat kapab al fèt nan solino e nou pral bay verite a Solino se youn nan zòn ki t ap preche lapè e ki t ap travay, e lè m di travay la, a mesye Ba Dèlma, mesye Bèlè yo, pandan mwa desanm nan, yo fè chanpyona, yo fè Dèlma 2 jwe a Bèlè, yo fè Ba Dèlma jwe avèk Wo Bèlè. Sa vle di mesye yo gen yon pakèt aktivite. Aktivite yo te kreye an se yon fason pou yo etabli lapè nan zòn sa yo. Bon, m pa konn ke ki sa k pase, Pandan moman an, planifikasyon ap fèt pou lapè, sonje w lè m te di sa, e planifikasyon ap fèt pou lapè, se toudenkou mesye yo rete epi yo wè yo anvayi yo. Se yon bagay yo pran mesye Solino de sipriz, se pa yon bagay mesye Solino te konnen ki t ap fèt paske yo konnen yo pa t janm gen anfas, okontrè se yo ki t ap pale ak zòn, lè m pale w de Bèlè, de Dèlma 2, yo fè aktivite foutbòl, fè tout bagay omwen pou te ka gen lapè. Se tou den kou, epi bagay sa deklannche, e menm mesye yo tou, y ap mande ak ki objektif bagay sa deklannche, menm yo menm yo pa konnen. Se wè yo wè ke yo anvayi yo ak kout zam, e anpil lòt nèg nan lòt zòn mande ranfò, epi k anvayi yo a zam. Donk, jodi a gen anpil moun k ap deplase, k ap kite Solino? Anpil, e pa anpil moun deplase. Depi yè swa, Anpil moun depase kite Solino, anpil moun e moun sa yo genyen kal sou fò, gen kay nan pa sou fò non, gen yon kal e avi poupla, gen yon ki vin sou Dèlma. Bagay la vrèman atwòs nan. Se se menm pwoblèm nan Wawonn, Dèlma 24, Kriswa, Nazon, se menm pwoblèm nan nap pale la? Wi, wi, wi, lè lè w pale de Solino, sa vle ke nap eklèsi moun. Solino gen 24 katye, Solino. Solino gen 24 katye, gen moun ki pa konn sa nou men pawòl geto nou konn ba yo, gen 24 katye. Lè yo pale de Solino, m ka di Solino parèt tanke komin nan, men li gen yon pakèt lòt ti anpechman. N ap eklèsi yon moun, nou pa di Solino e komin ke li ye non, se yon pou moun ka eseye konprann sa n ap di a. E anndan Solino, ou ka pase pa Dèlma 24, ou ka sot nan Solino parèt 24, nan Solino. Pandan nan Solino, ou ka vin parèt Dèlma 18. Pandan nan Solino, ou ka parèt nan Maya. Pandan nan Solino, ou ka parèt Korido Basya. Pandan Nosolino ou ka parèt e e sa m te ka di Nazon. Sa vle di ke Solino se yon sant ke li ye. Li gen distribisyon, li fè yon pakèt lòt zòn. E sa fè ke sa fè m di w ke Solino li gen 24 katye ki akonpanye l. Sa vle di ke nan moman kalkil nèg sa yo fè, lè w pran Solino, ou met Solino an otaj, ou gangsterize Solino, ou vrèman ke ou endikap mwatye nan kapital la. Lè m di w mwatye, se sèl zòn Nenpòt kote ou fè ou debouche sou yon lòt zòn. Sa di kalkil mesye yo fè, yon kalkil ki jwèt, son gwo kalkil ke li ye. E jounen jodi a ke se pa yon kalkil piti ke li ye, e pa rapò de 4 figi ki te prezante deja sou rezo sosyo, e kalkil sa a nou te wè se sèl zòn ki te gen yon ti espas ou ka antre soti ladan. Bon, pratikman yon moun ke ki bouche, yon gwoup gang ki bouche Solino konplètman m ka di w se lafen, se lafen pou zòn metwopolitèn nan. pou le moman la. Ok, donk kout zam toujou kontinye ap tire anba? Toujou, toujou kontinye tire kout zam, e nou panse nan jou nap, pandan moman nap pale anpil kout zam, e bagay la pap ka rete konsa daprè sam konnen, sous denfòmasyon nou, e m panse ke. e si la polis vle fon entèvansyon o mwen ke yo ta fèl si la polis pase m santi ke la polis pa egziste nan mouvman sa a li pa e enpuisan. La polis ou panse la polis ka fon bagay la? Pa gen la polis menm la menm. Non pa gen la polis m pa konn pou le moman apre lè m fin pale a si la gen men pou le moman ap pale a pa gen o kontrè chak moun ap jere yap bat yo jere tèt yo pou yo rantre yon ti kote pou yo ka jere tèt yo. Trè byen mèsi anpil baron naos donk si gen nouvote wap fè n konnen. Pa gen pwoblèm. Dakò ok. Li fèt 14 avril 1995 nan komin Benè, depatman Sidès. Samdi Edison alyas Tizo rantre Pòtoprens vin tabli kò l depi plizyè ane nan Kanaran. Depi 2017, li entegre gang Jeff ap dirije. E se Jeff pèsonèlman ki mete l nan gang sa a. Li espesyalize l nan detounman kamyon machandiz, kidnapin, vòlè ak asasina. M te kite Benè m ale Pòtoprens. Pandan m al Pòtoprens, yo te, Jeff te entegre m nan barèt gang. Men fonksyònman gang nan. Bon fonksyonman m avèk Jeff. Pafwa m konn al achte rad pou li Dèlma 30. Yon fwa m te pote l al achte rad Dèlma Dèlma 30, m pa t sonje ki koulè rad ki te sou li non. Pafwa l konn voye m al dèyè fi pou li. Nan ki zòn li konn al dèyè fi pou li? Kanal 3. Gang lan peye l chak 15 jou ant 10 mil a. 15 mil goud. E gen plizyè lòt chofè moto ki nan aktivite sa a. Pafwa yo konn peye m 15 mil goud chak 15 jou. Pafwa pou yo konn ba m 10 mil goud tou. Avèk yo gen chofè moto ki nan zòn nan k ap ba yo sèvis. Pafwa lè yo bezwen moute desann nan zòn nan, yo moute desann avè yo. Gen fèfèt gen benn gen dyèf gen avyon gen ti blan avek kèlke lòt chofè moto ankò. Lapolis sispekte misye kòm youn nan endividi ki te patisipe nan boule blende lapolis la sou wout nasyonal nimewo 1 an nan nivo Kanaran samdi 12 novanm 2022 a. Malgre li di li pat la nan moman an, men li revele non kèk lòt bandi ki te patisipe nan boule blende a. Mwen pat patisipe nan boule blende a. Vwa sa se te sou telefòn mwen. Vwa sa sou telefòn mwen e vil ki tap fè yon plak moto pou mwen. Kounya m te vin kite Kanaran, m te bezwen l voye plak moto a pou mwen, m pat vle tounen Kanaran ankò. M te vin voye plak moto a mwen kounya m voye voice la ba li m di ou pa tande nou pran yon blende nou boule l e kaka sa ap vin pran. Konbyen moun ou konnen ki te nan boule blende a? Ki te nan boule a? Gen Jeff, gen MK, gen Ben, gen Maxson, gen Bato. N ap soulinye, Edison Samedi, alyas Tizo gen 28 lane sèlman. Pou koulye a, li fèmen nan gadavi dcpj. Li gen plizyè chaj sou do l, tankou, vòl a men ame, vòl veyikil, kidnaping ak asosyasyon malfektè. Nan kad operasyon Tònad la, lapolis ap kontinye mete anba kòd tout bandi ki panse yo kapab teworize popilasyon an.